Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ou kapab gen chans swiv emisyon sila sou anpil chanèl tankou RL prod chanèl ou renmen anpil la egalman Haïti diversité RL news RL media pro puis sur Facebook via RL prod alors c'est parti pou les informations il était 2 heures 26 du matin le 15 Mars 2023 kote ke gen yon gwo dife ki te eklate o nivo de zòn Dèlma 40 be plizyè kay boule nan zòn Dèlma 32 tou pou debouche sou Dèlma 40 be nan lannuit 14 pou rive nan lannuit 14 pou louvri 15 mars 2023 a selon premye eleman enfòmasyon yo se yon bonbòn gaz ki ta sanble eklate poko gen bilan ki bay pou konnen si gen moun ki mouri men. Nou kapab konstate anpil dega materyèl e dega sa yo konsiderab menm si kò ponpye meri a te rive etenn dife sila a yon ti tan aprè. 5 endividi ki te jwenn arestasyon yo ki afilye nan baz Gran Grif nan Sen Mak. Lapolis nan Sen Mak ki te akonpanye ak pakè jiridiksyonèl la pwosede ak arestasyon 5 endividi nan Potri yon lokalite ki sitye nan komin Lyankou, depatman de l'Artibonite pou. afilyasyon yo nan gang Gran Grif, daprè sa lapolis fè konnen, moun sa yo se ta Mario Joseph alyas Pouchon, Jefferson Saintus, les Soeurs Beverly et Imelda Servius, ansanm avèk Ténor Céus. Nan kad operasyon tònad la kap rapousib sou tout peyi a, nan lide pou bay repons ak divès zak malonèt bandi yo ki vle teyorize popilasyon an epi atake materyèl lapolis ak pran polisye pou sib yo, Divès operasyon deja mennen pou rive demantle tout rezo gang yo sou tout tèritwa nasyonal la. Nan sans sa a, plizyè endividi jwenn arestasyon yo. Bervly Servius, Imelda Servius, Tenor Céus, Mario Joseph, Jefferson Ceinture, se non 5 endividi sa yo lapolis ansanm ak pakè nan vil Sen Mak rive mete anba kòd wikenn ki sot pase a nan zòn Lyankou, depatman Latibonit. Endividi sa yo jwe wòl antèn pou bandi Gran Grif nan moman lapolis ap mennen operasyon. Selon enfòmasyon Mèt Venson François, chèf pakè Senmak la kominike, Mario Joseph, alyas Pouchon, se youn nan prezime bandi ki gen men l tranpe nan lanmò 6 polisye bandi Savyen yo te asasinen nan dat 25 janvye ki sot pase a nan kad yon entèvansyon. N ap raple, seri arestasyon sa yo rive fèt swit a enstriksyon kòmandan an chèf la Frantz Elbé te pase ak tout responsab jiridiksyon polis yo pou mete an branl divès operasyon pou kontre kare tout aksyon gang yo. Nan sans sa a, divès chanjman kòmandan te opere nan nivo direksyon depatmantal polis la nan Latibonit. Pou rann pi efikas operasyon yo, Wo Kòmandman pnh la ranfòse Direksyon Depatmantal la nan founi li materyèl ak ekipman nesesè pou kontinye lite kont gang Savyen an. La suite de l'info Lapolis ranfòse prezans li nan nivo zòn Bon Repo nan lide pou pèmèt popilasyon an kontinye sikile nan aktivite chak jou. Lendi 13 mars 2023, fòs lòd yo reyalize tchèkpwent nan plizyè zòn nan Bon Repo, komin Kwadèboukè. Fò n di ke nan dènye moman sa yo, sitiyasyon an vrèman dejenere o nivo de zòn Plenn nan, patikilyèman Bon Repo kote ke gen anpil enfòmasyon k ap sikile kòm kwa kapab genyen atak ki pral fèt sou wout sila. Genyen yon enfòmasyon ki iminant sou rezo a la kòm kwa mesye Vitelòm yo, Ta sanble ap chache pasaj o nivo de zòn Remi an la a yon mannyè pou kapab gen aksè ak zòn kote chen an kòmande pou kapab vin pote boure sou mesye yo. Men fòk nou di ke tout moun nan zòn sila yo menm yo mobilize yon mannyè kèlkeswa atak k ap vini an pou yo kapab resevwa li. Paske le 24 avril 2022, te gen yon sèn ki te pwodui o nivo de plèn nan, se te yon sèn dorè, e anpil moun pa ta swete pou ke sèn sa a li rive pwodui ankò. 8 kay boule nan Kan Toto nan Karadè aprè yon gaz pwopàn te eklate nan yon lòt kay, sitiyasyon sa a li lakòz anpil moun pèdi kay ak pyès enpòtan yo, kèk sitwayen. Yo menm mande pou leta ede yo paske se kay lòt vwazinaj y ap dòmi epi mete yon biwo nan zòn nan yon fason pou kapab pèmèt ke moun sa yo fè pyès yo osi fasil. Map mande otorite pou yo ede m pase pou yo ede nou pase nou pa gen anyen menm 2 bra vid pase bon menm rad son vwazinay ki banm son vwazin ki banm yon rad yè swa m mete. Konbyen pitit ou gen? 3. Ou pa gen mari? Non. Kote timoun yo te ye? Timoun yo pat la m gen 2 andeyò pi gran ki isi ansanm avèm li pat la avè yon nevem ki nan nou 3 ki nan kay la yon nevem yon pitit mwen avèl. Eske gen yon nimewo telefon ou te kapab bay si yon moun ta bezwen ede ou? Wi. Bay li non. 41 50 81 13. Koman ou rele? Michelle Venise. Ok, mèsi. Bon, bat la sou men yo non. Se pandan m kanpe devan, yo di dife. Epi materi nan dife a. Tout entèvansyon m fè, ke m ateri nan dife a, m pa ka fè entèvan, entèvansyon m fè yo, m pa ka abouti paske m pran enfòmasyon tou, enfòmasyon yo. Menm la, menm m pran enfòmasyon an ponpye tou, ou konprann, m son sekouris nome, men lè m entèvni, anyen pa ka fèt, men se yon kay ki bay dife a ki te gen pwopàn ladan l, yon cho pwopàn epi ki eklate dife a epi ki evakye dife a paske yon grenn kay la e li entèveni ki fè tout kay sa yo boule. Paske pa gen, pat gen espas pou nou pase ki fè sa, ki fè ou wè tout bagay sa yo boule, ki fè ou wè tout sa yo boule, tout kay sa yo boule. Zon, e sa fè ou wè tout kay sa yo boule, tout moun sa yo, sa yo moun ki gen de, de, de bare tòl sa yo ki pèmèt. Kwen sa la mwen di fi a ki gentan kole a lòt kwen an, kwen dèyè sa lè n ap gade a. Ke m gentan voye dlo nan voye dlo epi m te gentan fè yon bagay yo te montre m te nan fòmasyon blan chimen epi m te pran yon lèn epi m te voye devan pou yo te vin di bagay pou m te pataje l. Èske n konprann mesye? Ebyen se konsa bagay yo se konsa bagay yo te vin. Bon nou konprann tou nou t ap voye mesaj ba leta nou ka di n ap voye mesaj ba leta. Men leta pa gen responsablite vreman anvè tout pèp ayisyen. Leta gen anvèite de li menm, pwòp li menm sèlman. Li pa wè nou, men yo itilize nou ki jèn yo nou menm kap fè travay la, kòm si de bèt nwa pou yo. Men avè nou pou yo ta fon sèl. Nou mwen di leta bon, e pa pou di leta pral vin fon bagay pou nou. Si li ka ban nou, m pa di li ka, bon li pap ka ban nou sipò, men leta pa ka ba pwòp tèt li sipò aleva pou l ta ban nou sipò. Bon nou voye di ke sa k fèt la, li depan de yo menm, tou sa k ap fèt la yo, depan de yo menm paske yo pa responsab, pran responsablite yo. Di nou yon se konbyen kay nou menm nou evalye ki boule? Bon nou evalye konbyen kay ki boule la, yon sèl kay la pi mèt 8 kay boule ki evalye a 9 kay, epi tout moun yo, moun yo pèdi tout bagay yo, se yon pwosesi pou leta ta ban nou yon sòt de biwo. E pou nou ka rezoud pyès yo, kat elektoral moun yo boule, lisans yo ak de lisans yo, tout moun yo pèdi tout bagay sa yo nèt. Yo pa gen menm rad sou kò yo, sèl rad sou kò yo yo te retire pou yo sou yo moun ki te deyò yo. Men moun sa yo se depi kilè y ap viv e. Moun sa yo aktyèlman la yo gen 13 an la depi avèl 2 janvye yo la. 13 an la pase e leta k ba yo sa e pase nou pa nan kay egzakteman men gwo konstriksyon sa yo se gwo kay sa w ap gade la. ki pemèt tout vilaj la pa boule la paske gon boulanje devan ki gen pwopan depi l te pwopaje la li tap envayi la la tap boule ansann se poutèt gwo kay sa ki fè tout bagay sa yo devilize la pa fèt nèt good job mesye. Mwen pran larya, lè m vini bò katrè, lè m vini m wè kay mwen pa boule. Men son lòt kay ki te bò kote l la, li koz gen 28 kay boule. M pa sove anyen. Wi kounye a la nou pa enpote, mwen menm mwen gen 2 pitit se mwen kap brase, kap degaje men degaje m ba ka degaje m pou m ede. Ok, si gon moun ki ta renmen ede w, ou gen nimewo telefòn ou ka kite? Nimewo telefòn pa m? Wi. Nimewo telefòn pa m se 48 36 18 31. Ou ka reprann? 48 36 18 31. Lajan ap gaspiye nan leta, gwo fonksyonè ap achte kay byen chè, ou pa konn kote yo jwenn ak lajan sila a, lajan ap pase a gòch a dwat pandansetan moun ki ap travay nan administrasyon piblik la nan gwo difikilte. Plizyè anplwaye CNE manifeste devan ministè finans jounen mèkredi 15 mas 2023 a aprè yo te fin bloke zòn kafou Tifou, avni Chal Summer nan lide pou te kapab reklame 10 mwa, tande 10 mwa, PDM ak 6 mwa. Aryere salè leta dwe yo. Sitiyasyon sa a te lakòz gwo deblozay pete ant pwotestatè yo ak sèten ajan pnh kote yo te menm arive tire selon prezidan sendika CNE an ta genyen 7 anplwaye ki viktim. An nou swiv kòman sa te ye. Matisan se nou menm e nou yap rele yap fout nou presyon nou mete nan kabann nou lè la jou janvye nou pa gen kote pou n dòmi se veye lè va chanje nou pran pou n dòmi sou tab sa fini li fini jodi a. Men tout fwa yo pa reponn avèk revandikasyon nou kòman nou panse yo ka reponn. Lap pi rèd. Zaza gom fè soulye nan pyem blanch pou mennen menm panse bwave epa jodia bwave ap takle non CNE poul fin avèk non men fwa sa nou pap prann nan menn ankò fwa sa nap pase a laksyon jan n ye a pou nou touche lajan yo dwe nou jan n pase pase bwa kale. Premye desanm, pou nou nan bidjè 2023 a la, yo di yo pa wè kisa nou fè pou nou travay, pandan se tan sa chak jou nap travay, pou leta vòlè, nèg sa yo pa moun, ou konprann sa m di w la, epi yap dèyè bay polis yo kòd, ni polis yo, ni lame a, di yo nou se leta tou, e leta a kap mal jere, men si n travay fò n tounen. Jovenel mande PM nan Nap mande PM nan prese prese pou l pran desizyon kont minis Boisvert paske l ap travay kont gouvèneman Aba masisi sal sa. Men sa nap di ankò, se nap travay nan karavan chanjman Jovenel Moïse, 7 mwa pèdi a nou pa janm peye nou. Yo peye lwil, yo peye gaz, yo peye kaotchou, yo peye grès, yo pa peye nou. Kounye a ankò, nap travay nan leta kòm salè nòmal nou. Minis Boisvert sèmante. Lòt bagay toujou, ensekirite, tout bagay nan mouda nou. M gen 3 pitit, yo fout voye toule 3 tounen lekòl, m pa ka peye youn. Ebyen jodi a, Bravè li menm, chak se, chak jou nan semèn nan, li vole tankou papiyon, li vole avyon, li vole, l ale, epi nou menm, n ap manje kaka, pousyè nan Pòtoprens, ranmase fatra tout kote, anba kout bal, anba tout kote sa yo n ap travay, epi li menm. Nou pa la pou nou antre nan politik. Geto yo gen pwoblèm pa yo, men nou menm nou la pou nou ba yo sèvis. Se sa k fè nou travay Matisan, nou travay Site Solèy, nou travay Lasalin. Depi se Bèlè, tout kote ki gen fatra, nou gen yon pwogram ki rele CNE Lakay ou, nou ramase yo. Geto yo pa janm ba n pwoblèm, yo pa janm fè n machin nou anyen, geto yo pa janm fè anplwaye CNE anyen. Dayè nou menm, nou la pou nou travay pou Leta a, pou yo peye n ti monnen an ki pa ka menm itil nou anyen an, se sèl li nou reklame.